E sa menm, di yo sa. Hmm. Di yo sa, kèm se la bab kèm an jwèt. Ou pa ka konprann mwen, mwen vin konprann mwen Bon bon bagay ki fèt Lè ya rive pou m priye pou peyi m Mwen poko konnen ki kote Bondye ap voye m Map reflechi pou m wè ki kote l ap voye Li onzè diswa tèlman map panse Mwen fatige mwen ka gou dòmi pran m Mwen leve a mini senkant senk Bondye reveye m se Dubai pou m ale